Li sou nou. Mwen mwen mwen tout di fwe. Yon lè nou kipe l poko vre avè la. Gade. E ba yon sa mwen avè yo a. Lò apre li ou be. Ou i alo. Wi Oh wi Mon patnè ki banm pou yon minit la Map vini kounya Men men sa w konnen men E pèdi m pèdi lè m fin monte anwo M desann ankò A vle di chak kan m fè wout la m wè m tonbe menm kote a Ou konprann Kounya m vini m vin paka idantifye kote m soti a Kounya m pa konn sa w ap fè si ekou nan mwatye wout w ap vin dèyè m pandan m anba a pou pou vin dèyè m. Epi tou anplis tou fò w fè manje papa mwen m gen ton gwo grangou a twa kal a. Ou pa fè manje pou m vin manje papa pou lè m vini papa wout la gentan pran tout manje a anndan m e mwen m p ap kapab non. E fò w fè manje a ou konprann sa m di w la fè manje. Epi tou, e kit manje a mwen. Epi tou, an pasan, madanm ou te akouche a menn. Madanm ou akouche a menn. Yon minit ou mande yi bòs. Madanm ou te akouche a. An, li fon gason. E gwo bagay. Banm banm nouvèl ti sò. An lè a m prale.